Bonjou bonswa la fami mwen kontan retrouve nou sou chanel la pou nou kapab debat ansanm nou konnen chanel sa tout problematik sosyete ap konfronte nou pa kite yo pase inaperçu nou la pou nou debat ansanm e sèten fwa Genyen yon temwanyaj mwen fin tande. Un témoignage poignant. Quelqu'un a décidé de partager l'audio avec nous. E lè nou pran tan nou, nou tande audio a, moral nou vrèman surplombe. Peyi a pa bon, peyi a gen anpil pwoblèm, Jèn yo pa konn kisa pou yo fè ankò. Dènyèman m te fè yon emisyon pou m di ke anpil Ayisyen ki nan yon seri de peyi kote ke yo pa jwenn lè debou, y ap eseye kite peyi sa a klandestinman pou kapab ale nan lòt peyi, men sè le kalvè. Anpil fwa genyen nan yo ki fè yon jou, de jou, twa jou, jiska senk jou de march pou kapab rive a destinasyon. Men ou oblije poze tèt ou kesyon pou mande èske anpil nan yo rive kote yo vize a. Jounen jodi a konprann sa byen, lè yon Ayisyen nan peyi etranje li voye yon tèt 20 dola ameriken ba ou menm ki an Ayiti yon 50 dola ameriken, gade sa fò. Paske nou pa konn ki peripesi moun sa yo te pase pou yo rive kote yo ye jounen jodi a. E ou pa konnen jiskaprezan ki peripesi y ap pase pou kapab fè de twa grenn dola ameriken. Anpil Ayisyen aletranje, sèten fwa, y ap kite yon peyi pou ale chache yon myezètr nan yon lòt peyi, men ekoute, sèz Ayisyen la, ils ne sont pas à l'abri des bêtes sauvages. Et voici le pire. Nap relem wi e boko gen entènèt pèsonèl pam sou telefòn nan se moun kap banm ti wifi men gras a Dye m rive mete l byen e monchè baz e premyèman map diw mèsi menm fason ke ou edem chak kote lajanm fini ou voye ti kòb pou mwen baz monchè bagy yo konplike anpil menn monchè wout la pa twò di konsa tou baz monchè menn sam pase menn. Yon jou map gen poum rakonte kanmenm. Pase baz pou sak rive nou nan wout la baz. Mpap di sim te konnen non paske mkonnen chemen lavi a pa janm fasil. Ou konprann toujou gen pikan toujou gen tout bagay fok mwen rakonte. Monchè men sak sak sak plis. Fèm santim ke ta tiye tèt mwen menn se fason nèg yo kwaze avèn yon seri de nèg ki kontre avè nou baz nèg yo konyen nou baz ni fi ni gason baz se pa de pwen bra mpa konnen mpa pran non baz se pa de pwen bra mpa pran nèg monchè bagay yo konplike menn baz sam wè baz ooh waw menn menn pa pataje mesaj la menn se paske ou pase mizè avèm anpil menn. Yo voye kòb tout kote bagy nou bloke men misye baz nou pat nan menn madanm li la menn devann lap konyen madanm li ap konyen nou anba menn monchè lèm di sa baz se pa de prank baz nou pa pran nèg nou reziye nou men gras a Dye nou rive an byen nap kontinye batay yon jou nap gen pou nou rakonte e nou kwè Bondye ap delivre nou kanmenm. Jan m te di nou, sa se yon temwanyaj pwanyan. Sa fè tris pou w ap tande yon temwanyaj konsa. Jèn sa a, li soti nan peyi Chili. Chili, m ta kapab di, lavi pou lè Ayisyen, li sanse sature paske gen anpil Ayisyen ki lotbò a. E, lè yo travay, se petèt ti kòb manje a kòb kay yo fè. Y a pa mwayen de fè de gwo zekonomi. yo pran direksyon lòt peyi tankou Meksik. Se ka Ayisyen sa a ki ta pral pran direksyon Meksik e li sanse rive gras a Dye. Men o kou de wout, anpil kalvè, anpil enkyetid tou pou bèt nan bwa pa manje l e ke w tande ak de zòrèy ou. Yo rive on kote, vakabon kwaze avè yo anba raje a, ou tande kisa yo fè yo? Nèg moute sou do nèg. Nèg ap kouche madanm nèg devan yo yon kote, nèg ap kouche mari a yon lòt kote, mari a gade kisa yap fè madanm ni, madanm nan gade kisa nèg ap fè mari li. Men kanmenm yo rive. Men rive sa a, èske li pa trennen dèyè li anpil plè ki ap pran dè e dè zane avan pou rive panse blesur sa yo? Ça vous dit quoi vous, otorite? de ce pays. Otorite ki toujou nan kanpagn elektoral bay pèp la yon maksimòm asirans, fè anpil pwomès e pourtan apre ou fin jouke sou pouvwa a ou bliye tout bagay. Ou bliye la jenès. Ayiti se yon peyi pandan les 20 dernières années nou ta kapab di ki va de mal au pire. Si bagay la pat bon dan lè zane 90, nan ane 2000, jounen jodi a la m ta kapab di se katastwòf. An nou pran kèk paramèt. Kriz politik la ki gen anpil konsekans sou anpil lòt sektè paske dabitid lè yon peyi pa gen stabilite sa gen enpak sou tout lòt sektè yo. Alò stabilite politik paske sa gen enpak sou touris. Sa kreye ensekirite, edikasyon zewo, e ofinal nou ta kapab di pa gen ankenn espwa pou la jenès. Vous imaginez, n ap viv nan yon peyi kote ke chak jou se kriz sou kriz. Se pwoblèm sou pwoblèm. Opozisyon politik pa janm vle antann ni avèk ekip ki sou pouvwa. Ekip ki sou pouvwa konprann ke li tèlman pwisan, l ap aji. avèk yon dictature vwale men ofèt se la demokrasi pa gen dyalòg nou pa vle antann nou pou jere pèp sa kap kreve nan mizè nan chomaj nan povrete ekstrèm e ofinal se la merd si w pran egzanp agrikilti lontan lapli te konn tonbe m pa konn si se twòp mal ayisyen fè jounen jodi a ebyen mwen menm m sòti nan zòn pwovens nèt depi w wè. Mwa mas rive, se epòk lapli. Moun yo prepare tè yo e yo jwenn lapli a tan. Sa se bagay dan lèzane 90, men jounen jodi a la a, ou nan mwa avril lapli pa vle tonbe. Lè w ap gade pou wè do mòn yo, se le dezè. Pa genyen espwa ankò. Agrikilti pa bay. Paske moun yo pa kab plante a tan e yo pa jwenn dlo, tout sa yo plante, yo boule. donk pa gen espwa. Si n ta pran sektè edikatif lan, anpil jèn lè yo fin fè klas yo, yo antre nan yon lojik paske fòk ou meble konesans ou, y al nan inivèsite, petèt twazan, petèt katran, epi aprè y ap gade Leta nan je, Leta ap gade yo nan je. Gen anpil nan yo, se wout faktori a. yo blije pran. Fort de tout difikilte sa yo, mete sou sa, povrete ekstrèm nan nan anpil kote nan peyi Dayiti, se de twa ti grenn moun ki ap fè politik abolotcho, de twa ti grenn moun ki okipe sektè près la, de twa ti grenn moun ki nan sektè prive dè zafè la, bagay la ap mache pou yo. Moun k ap travay yo? yo pa anpil. Lè w ap gade tout pwoblèm sa yo, ou menm ki lajenès, laj ap moute sou tèt ou e ou gen di sousi, ou pa gen lòt chwa. Kite Ayiti, degaje w vann ti byen ou genyen, si ou kapab, ou pran wout Sendomeng, ou pran wout Gwadloup, ou pran wout Giyàn fransèz, ou pran wout Sirinam, Brezil, Chili, Meksik, elatriye. Rive lòtbò a, se pa toujou fasil pou w aklimate w ak sitiyasyon an. Lè w vin jwenn yon ti dyòb, dèfwa, li pa kab menm reponn ak bezwen w. Men, Ayiti pi mal. Se sa k fè w wè, gen anpil nan yo ki reve gwo, pandan yo nan peyi sa yo ki gen mwens rantabilite ekonomik, y ap chache wout pou ale vè Lèzetazini kote ke y ap fè fas ak dola vèt. Men arive sè le kalvè, jan m te di nou an, menm la a Sendomeng, w ap gade pou wè kòman y ap trete Ayisyen yo. Dèfwa, se de san papye. Y ap chase yo nan lari tankou mangous k ap veye poul. Dèfwa, y al pran yo. Kote yap travay? Yo mete yo nan machin? Yo pa menm gen chans rekipere ti sa yo posede? Yo pimpe yo pa bò lakay? Se trist. Sa ki Chili, kòmanse pran direksyon Meksik, paske la a, yo kapab pi pre Lèzetazini. Èske sa a pa di nou anyen, nou menm otorite? Lè nou tande nouvèl sa yo, mwen m toujou la. pou m kapab di tout verite a jan n ye a. Vouz imajine si w ta nan plas jèn sa a ki li menm kite Chili ki prale Meksik avèk espwa pou retwouve Lèzetazini, pwi o kou de wout, de malfra kenbe yo anba raje a, yo kouche madanm yo, yo kouche nèg yo e dèfwa devan madanm, devan mari. Le pire, ou tande misye! Ou tande temwanyaj jèn nan? Ou tande sa l di a? Ann fè yon ti tande ankò. L ap rele m wi. E boko gen entènèt pèsonèl pa m sou telefòn nan, se moun k ap ban m ti wifi. Nèg la sa l di m rive metrik byen. E mouche baz. Premyèman map diw mèsi menm fason ke ou edem chak kote lajanm fini ou voye ti kòb pou mwen baz monchè bagy yo konplike anpil menn monchè wout la pa twò di konsa tou baz monchè menn sam pase menn yon jou map gen poum rakonte kanmenm. Asi baz pou sak rive nou nan wout la baz m pap di sim te konnen non paske m konnen chemen lavi a pa janm fasil ou konprann toujou gen pikan toujou gen tout bagay fòk mwen rakonte monchè men sak sak sak plis fèm santim ke ta tiye tèt mwen menn se fason nèg yo kwaze avè nou se yon seri de nèg ki kontre avè nou baz nèg yo konyen nou baz ni fi ni gason baz. Se pa de pwent bra m pa konnen m pa pran non baz se pa de pwent bra m pa pran nèg monchè bagay yo konplike menn baz sa m wè baz ooh waw menn menn pa pataje mesaj la menn se paske ou pase mizè avè m anpil menn. Yo voye kòb kote bagy nou bloke menn. Monchè baz gen yon patnè menn madanm li la menn devann la ap konyen madanm li ap konyen yon bò menn. Monchè lèm di sa baz se pa de prank baz nou pa pran nèg nou reziye nou men gras a Dye nou rive an byen nap kontinye batay yon jou nap gen pou nou rakonte e nou kwè Bondye ap delivre nou kanmenm. Elas! Malgre tout temwanyaj sa yo, malgre tout sa k rive peyi Dayiti, mesye politik yo pa deside pou yo mete tèt yo ansanm pou di peyi sa a ann fè l vanse, ann bay yon lòt espwa ak lajenès, ann fè yon seri de aksyon konkrèt pou n kapab redone konfyans ak anpil moun nan popilasyon sa a ki pèdi lespwa nèt. Gen anpil ki prale, men gen anpil ki pa ka ale paske yo pa menm gen mwayen pou fè yon paspò. Mesye l prezidan, mesye l premye ministre, mesye lè manbre di gouvèneman, mesye lè politik, lè zòm dafè, li tan pou n di n ap sove peyi sa a. M konnen sa m di a petèt li ka pase nan yon zòrèy li sòti nan yon lòt paske genyen 2 nèg ebyen sa pa enterese yo se fèr de larjan e popilasyon an mèt kontinye kreve men fòm di nou ke gen yon moun ki gen poul poze nou kesyon yon jou poul di nou ke nou konplis nan echèk peyi sa a nou konplis nan kontribye a nwaye rèv lajenès nan peyi sa. Merci beaucoup la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dire que vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine. Jounen jodi, gras ak entènèt nou gen chans tande e wè sa k ap pase nan mond lan. Si ou bezwen gen bon jan enfòmasyon sou sa k ap pase nan peyi Dayiti, sitou nan geto yo, branche chèn ou renmen anpil yo, RL prod ak Obsesyon Production ki travay men nan men ak anpil lòt chèn tankou Ayiti Divèsite. Pou pa rate ankenn emisyon, lè w abone, klike sou ti klòch la answit fè yon lòt klik sou tout epi ou deja valide. Mèsi poutèt ou fè pati fanmi an!